Zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti pwen kòm yo ankò yn fwa nou kontan rejwenn ou nan nouvèl videyo sa a E nap pwofite remèsye tout zanmi konpatriyòt yo ki te avèk nou e kap kontinye wout la avèk nou e nou menm nou la nap chèche agoch adwat anwo kòm anba sou kote nan mitan e pou nou jwenn tout enfòmasyon pou nou pote pou ou se djòb nou se travay nou sa e se yon devwa nou bay tèt nou se kenbe pèp ayisyen an enfòme sou tout sa kap pase nan peyi dayiti. Gwo enfòmasyon k ap domine aktyalite a, nou konnen otorite dominikèn yo ki mete anba kòd e donk yon madan delege ki li menm t ap antre ak yon kantite minisyon nan peyi Dayiti, tout bal sa yo k ap antre nan peyi a eben se pou al ranfòse minisyon lakay bandi yo pou touye, kidnap. pe fè gè tout sa yo vle anndan peyi sa a ebyen otorite dominikèn yo ki yo menm pap dòmi e dòk nan entèlijans yo yo mete lapat sou e dam sa a ki li menm pou kouwè nap pale la a ki nan men babilòn paske manmzèl se madan yon delege ebyen menm delege sa a li menm pale la a e misye fè gwo deklarasyon ke nou pral envite ou tande anndan videyo sa a e la pou nou wè kòman Se menm nèg ki nan pouvwa yo, se menm nèg ki leta nan peyi a, e se yo kap fè e se yo kap kontinye fè e nou pa konnen kilè nèg yo ap sispann avèk jan de pratik sa yo nan peyi a, e kontinye ame bandi, kontinye e pran ti jèn yo epi mete yo nan move dosye, mete yo nan move zak, antouka e tout detay yo anndan videyo a nou pral envite ou tande. Deklarasyon donk mari dam sa a ki li menm ap rale kou koupe malgre prèv la la e l ta fè konnen se yon sèvis dam nan t ap rann ebyen kiyès li t ap rann sèvis sa a e se kesyon sa a ki rete san repons jiska kounye n ap pale la a ebyen medam e mesye an nou antre nan videyo a pou nou gen plis detay bòn ekout n ap tounen. Li monte si w pa t ko wè sa, byenke m te kite l ap toune pandan tout peryòd m ap pale la. Lè m di nou Ayiti difisil, nou panse se blag. Poukisa Ayiti difisil? Imaj n ap gade sou ekran la a, dam sa n ap gade a, se Midrène. Manessa Milien Humm Tande sak rive paske lè bagay sa yo rive li pèmèt ODV a aktive e nal chèche konprann pi byen kisa bagay lan ye paske nou resevwa enfòmasyon maten an premye sa te pataje te gen konfizyon ladanl. Yo di yo arete majistra Belader la, se te premye eleman enfòmasyon te pataje. Epi rapidman mwen aktive nèg mawon yo mal gade kisa bagay lan ye, eske se majistra a yo arete? M di non, epa majistra a ki yo arete. Se pito dam n ap gade sou ekran, bèl dam sa a ki sot pase la a, Se li menm ki te nan machin wap gade la a, ki se machin li, e machin dam nan li ye wi. Men mari l souvan itilize l. Dayè wap gade gen yon pakèt bagay ki ekri ladan l, se konpayi mari li, bagay son ke misye fè. Bagay nimewo, bagay pou sonorizasyon etc. Sa di se souvan misye sou machin nan. Donk machin nan se pa kestyon machin majistra, se pito machin vis delege departemantal Laskawobas lan. Se, tande byen wi, machin n ap gade sou ekran an, se machin madanm vis delege Laskawobas la. Donk, non madam nan se Midrène Manessa Milien. M al chèche konnen pou ki sa l gen non sa a. Men m se enfòmasyon n ap bay peyi a. Epi gen yon bagay ki atire atansyon m. M al rann mwen kont ke Manessa Milien, selon enfòmasyon ke mwen jwenn, Pou detansyon ilegal dam a fe. E travay sa ou rive a fe wi ti koz ak TT. Epi m kontinye map chache pou m we. Gon lot dezyem pitit nan fanmi an ki se Cabrini Milien. Misye son chofè. Transpò an komen. Misye sot pase apeprè 2 mwa la nan prizon. Ankò yo akize misye pou trafik ilegal alò oubyen pou detansyon ilegal dam afe. E nèg sa yo libere se an rezon pwoksimite politik yo. Di la gon pwoblèm. Di wè la, di la gon pwoblèm. Epi m kontinye m al gade m wè. Se misye, se bofrè ansyen depite Rodrigues. M di o, m pa konprann. Rodrigues, m pa kwè gen lòt. Paske on nèg ki beau frère Rodrigues Séjour e konsa a di vice délégué an m ap eseye gade pou m wè Rodrigues son nèg m sonje yo te akize nan lanmò Walky Calixte le policier. Sètadi ke se kòmkwa. Fanmiy sa li pa tèlman gen yon trè bon renome lòt bò a nan Mirbalè etc zòn Beladè, Laskawobas men depi kèlke tan la moun sa yon ti kras tabli baz yo an Repiblik Dominikèn kay vwazen an Elias Piñas se lakay yo, yo travèse lè yo vle eben tande don lasosyete sa vle di ke. Yo arete madam sa ak machin nan ki se Midrène Manessa Milien ki se madanm vis delege an ki rele Yvanosky Joachin yo jeneralman rele misye Vava depi ou tande yo di w Vava rele tout Vava yo t bay pwoblèm Vava yo bay pwoblèm donk misye se vis delege Laskawobas. Gen moun ki di Belader. Donk, fi a ki se madanm misye, enfòmasyon ke nou jwenn, li ta gen rapwochman ou ankò rapò trè sere, bon, ki donk zanmi, pa fòseman relasyon fanm ak gason, men l ta zanmi Senatè Rony Celestin. Se sa m aprann, paske m ap chèche maten an, m ap gade pou mwen, yo di m ke l ta gen relasyon, l ta gen bon rapò ak senatè Rony Celestin. Nèg sa ki aktyèlman la, gen ti sanksyon ki peze sou do l tou, m pa kwè l ka rantre Etazini. M pa menm kwè l ka al Kanada tou. Sa k fè li tabli katye jeneral li kounye a plis an Repiblik Dominikèn. N ap tande koze pi devan, rete branche n ap tande koze. Donk, yo pran dam sa a. Tande wi. Tande la sosyete. Yo pran dam sa a. Jan nap gade sou ekran. Gade imaj yo souple. Li gen nan machin sa w wè la a. La polis dominikèn. Sou frontyè la. La yo kanpe machin nan. Yo gen tan gen enfomasyon. Yo gen enfòmasyon. Nèg sa w wè t parèt la, m kwè misye vis delege a wi. E l te vin defann madanm ni, podyab. Paske m pa kwè misye te la non. E se madanm nan k te la, te gen yon lòt ti demwazèl ke m pa montre, paske sa k enpòtan se madanm sa. E l te gen yon lòt timoun nan machin nan. Sa di, li pran timoun nan l ap sòti kay vwazen pou l vin lakay, pou vin nan tou piyay la. Lè yo tcheke l, tande, gade pou wè sou ekran pou wè longè bagay yo. Lè yo tcheke sou li. Lè yo tcheke anndan machin nan, yo jwenn dam nan pote yon lo de katouch ki evalye a plis pase 22 mil. Pami katouch sa yo gen 10 mil ladan yo ki se katouch. Ki zam sa? Galil! E galil wi! Sa se 5.56 e galil yo, e pa sa? Eh nou pa konn bagay yo byen eh pase longè bagay sa yo m kwè Galil sen pwen senkann sis gen dimil ladanl dimil ladanl sen pwen senkann sis men yo sou ekran devan men yo la devan nou nou nou konn tete pa m pale k bay li pa bezwen men yo la devan nou sou ekran gade pwa moun ki sou youtube facebook gade longè dan bagay yo pou n wè son peyi difisil ay e pa ti bagay wòwòt non bagay sa yo tire nan M4 Galil tout bagay e nèg ki konn zam yo di mwen. Sa di MK t vini baton Galil tout vini baton Nou pa konn zam byen kote nèg yo Gon nèg ki ekri la Galil MK ak MK Ou konn zam Jean Celè Jean Celè Jean pale klè Tande byen wi Yo jwenn nan machin madanm nan plis pase 22 mil katouch Pami yo gen 10 mil katouch 5.56. Gen 12160 ki ka tire nan zab kalib e bon wè 7 pwen, 7 pwen 62 ki zam li ye la? M 14? Ooh M 14 wi, e gon nèg ki dim Blacky dim M 14, ou genlè gon ti bagay nan menw wi Blacky, e gen plizyè nèg dim M 14 wi, M Galil T 65 e zam wè ansyen polisye li ye, M 4 Galil e plizyè nèg la dim M 14, ou genlè gen ti bagay nan menw tou Boudon, tande byen wi. Eske nap tande la sosyete hein Madanm nap gade sou ekran an la a wi ak tout machin sa a Oh gon ansyen chèf ki dim 7 oh M 14 wi 7 62 eske nou wè bagay Si w pa gen entènèt fon ti vin monte asire w sou vrè paj TT a Gon nèg ki di menm Negev li tire tou wi. Hein 556 la e pou Galil MCAT? Eh misye konn ti bagay tou wi. Eh securite vip li el konn ti bagay nèg ki dim sa. Eh lòt la 7.62 M14 wi. Eh moun sa yo fini. Nèg yo vini pou yo peri mibalè nèt la beladè. Ou konprann? Son peyi difisil. E pa pitit Max li ye? Pitit kiyès li ye? Eh milyen milyen wi. Eh li gen dwa tonton si l pa pitit li. Mal gade sa pou mwen. Tande byen wi. Madanm nap gade sou ekran an ki se madanm vis delege laskawobas. Yo arete madanm sa maten an sou fwontyè Beladè la. Nan moman lap travèse jan nap gade imaj lan la sou ekran an ak yon kantite bal e pa bagay de twa grenn non kounye a map tande misye bon m fèn tande misye e panyòl li pale e panyòl fasil e panyòl lejè misye gen anpil odas wi kounye a misye di ke se kòmkwa madanm ni pat konnen sa te pase paske se wè nèg yo sadik kòmsi mesye pou yon moun gen tout machandiz sa nan machin li. Em gen enpresyon e paskel trop nan machin nan k fè polisye yo sispèk pi rèd wi. Komsi on jeep wi ou wè sa ap fè a machin e gaz leta bay leta tout bagay pou leta m pa konn ki itilite moun sa yo la nan kom chèf. E lè w wè yo konsa yo pa respekte polisye polisye pa ki kote yon polisye ayisyen te ka oze rete nèg sa madanm chèf madanm vis delege wi. Ooh! Kòmsi on polisye te kab rete madanm sa a, tou limen sa a, limena sa ap gad sou ekran, ou pa kanpe l? Limena sa a, ki kote on polisye ayisyen te ka rete l sou wout li, madanm chèf k ap travèse, gade, gade, gade longè dan bal yo. Y me llamó uno de los amigos míos para decirme en eh, qué eh, problema que está la chipeta tuya. Le digo, ¿cuál chipeta? Me dice, la chipeta, la, la chipeta tuya. Le digo que no sé nada porque yo estaba durmiendo y tú me despierto por la llamada y me dices que sí, que hay un problema. Y cuando llego en la, en la base de los Explot, veo que la jipeta mía estaba aquí y aquí que me hablaba uno para decirme que tenía municiones en, un cartón y desde aquí que yo sé que tenía un problema pero todavía todo está en las manos de la justicia hasta que, todo está listo. Pero nada más. ¿Qué tan sorprendente para ti esta situación? Como autoridad, eso es, es un problema, me da, me da vergüenza, ¿eh? porque es, mía y estaba dentro de la jipeta la hija mía y una que trabaja conmigo en la casa. Eso eso me sorprende mucho, pero yo pienso que eso eh, va a ayudarle a ella para que cuando tú no sabes qué es lo que tú estás eh, llevando, Que no le, que no le da el servicio a uno, eso que puedo decir. No bailador, ya que. Pa gen pwoblèm. Bon, banm tradwi pou nou. E m ka, m ka degare m nan sa vre. Kon wè. Ou wè sa m bezwen Alexander pou sa mwen. Ah mezanmi. E men m pa bon menm. E sa sèlman m te bon. Bon m rele Alexander. E misye t pale panyòl. E men, misye di ke l pa t la, l te lakay li, li t ap dòmi. Donk se rele yo rele li pou yo bay nouvèl la, pou yo di l madanm ni an difikilte. E nan fen bagay la wè misye di, misye di ke se tankou son èd, se ede madanm ni ap ede yon moun pote yon bagay. Men madanm ni pa gen anyen pou wè. Ou wè nèg isi, nèg isi sadik a, ou ki sa, ki zanmi m sa, ou pa ap fè sa, ou m pa rele ou mèt la, ou pa ap fè dezòd, ou tande. Se kòm kwa, misye di li tap dòmi lakay li, li pat la, li tap dòmi, se rele yon moun yon zanmi, yon zanmi l rele li, ki di l madanm ni pran nan zatrap. Men misye di ke madanm ni pa gen anyen pou wè ak sa, se yon zanmi li t ap ede, se yon zanmi li t ap ede, li pa gen anyen pou wè kòmsi madanm ni, men bon ekzanp, ann pran pou l, ann pran pou vrè madanm misye t ap ede yon moun. Nan yon peyi difisil, nan yon mond tèt chaje konsa, pou madanm ou t ap ede yon moun, epi pou moun sa ta vini a tout zagribay sa l vin mete yon machin, pou bon sans madanm ou pa ta di l men, ki sa w k nan bagay sa yo la? Sa se premyèman ou pral travèse fwontyè. Sa di si w pral travèse fwontyè, ou mèt nan tèt ou ke gen kesyon yo ka poze w. Moun yo pran n pou enbesil. Moun yo pran nou pou egare nèt nèt nèt kannannan nèt wi. Kòmsi moun yo kontinye ap pase n nan betiz wi. Aah la sosyete! pou al jwenn tankou gwoup pitit Desalin paske mwen kwè ke Senatè Senatus gen plizyè nan yo ke l pale avèk yo tankou komisyon ke pitit Desalin li menm te dezinye deja pou vin dirije peyi a e KTPS mwen kwè ke nou an poupale avèk yo nou yo e Clarens notre ami pale avèk plizyè lòt gwoup ankò paske nan gwoup nou ye la a ak e. Ak akò istorik sa a ke n ap pwone a, gwoup la, chak moun gen yon misyon, chak moun gen yon responsabilite e chak moun gen yon gwoup de moun pou yo kontakte. Mwen kwè ke Clarens Renois gen plizyè moun ke l pale avèk yo nan lòt gwoup yo. Senatè Senatus pale avèk yo. E genyen Kòlèg Ménard yèswa ankò ki pale avèk plizyè. Mwen kwè ke pandan jou yo la a, Rankont yo ap kontinye pou pèmèt ke nan tan rekò, le pli rapid posib, pou nou jwenn konsansis istorik sa ke tout moun swete, ke tout moun ap tann, ki fè pè a la kominote entènasyonal, paske fòk nou fè trè atansyon en, depi konsansis istorik sa lanse. Nou wè, apre twazyèm reyinyon nou, nou gen yon gwo potorik gason nan mitan nou ki tonbe pa bal. Yon ti tan apre, sanksyon tonbe. E, nou pa janm konnen ki sa k pral gen ankò. Men, etandone ke nouzot, nou fèm alaba, Volonte nou se retire peyi a kote li la, mwen kwè ke menm lè ta gen yonn nan jeneral yo ki tonbe, ki pa la, lòt jenero yo ap konsilte e y ap met tèt yo ansanm pou pèmèt peyi a ale dlavan. Paske jodi a, nou di l, movèz gouvènans, kòripsyon, se sous enstabilite politik. Enstabilite politik, l ap bay nesans a ensekirite otomatikman. Jodi a nou tout dakò, sof mwen zanmi nou yo ki nan kominote entènasyonal la ki pa konprann jodi a. Movèz gouvènans lan, kòripsyon ki gen la jodi a, se yo ki bay enstabilite a e enstabilite a li pwodui tout fenomèn gangsterizasyon, ensekirite, tribòbadò ki gen nan tout peyi a ki fè lavil de Pòtoprens, asyeje pa dè gang nan sans sa a pèp ayisyen frape pye yo men la kominote entènasyonal Lèzetazini an patikilye di yo akwoche a premye minis sa ki la a menm si yo wè l pap dirije anyen menm si l pa gen manda menm si l pa gen misyon menm si l pa gen rezilta menm si peyi a redui ansanm depi yo kenbe Ariel Henry la yo gen tout pwofi tout enterè ki ap chèche se nan sans sa nou zot nou di fòk tout gwoup yo. Nou rejwenn nou nou met tèt nou ansanm epoun jwenn avèk Ariel Henry poun dil jodia konpwomi istorik sa a li ale odela de yon premye minis li ale odela de gouvèneman li ale de ola de no zenterè pèsonèl enterè e antant istorik sa konpwomi istorik sa ap se yon lide se yon mwayen pou pèmèt ke nou tout pitit peyi a nou chita ansanm poun jwenn. Yon oryantasyon pou n bay peyi a pou gen de sèvitè, de moun ki pral vin o sèvis e alekout, ki pou dwe pran rèn peyi a pou nou kreye stabilite politik.